Nou toujou nan Parc Unibank nan kesyon liv an foli 25 èm edisyon men la a nou avèk les plus belles d'Haïti n ka di l konsa piske se Miss Haïti. Di nou kòman nou ye e ak ki santiman nou la nan 25 èm edisyon liv an foli. Merci beaucoup salut salut nou anfòm nou ansanm e se avèk anpil plezi ke mwen la sitou paske mwen gen anpil moun ki vin sipòte otè ayisyen nou yo men sak plis atire atansyon m se paske gen anpil jèn donk sa bay yon santiman de Espoir ke jèn yo enterese avèk lekti, nou konnen ke lekti anrichi konesans, donk se anpil plezi m trè kontan pou m wè anbyans sa ki gen la. Raple tout zanmi Ayiti Trezò yo a ki Miss y ap pale. Mwen se Winnie Lundy, mwen gen 21 an e mwen se yon prezantatris nan Télé Éclair an fèt. Kòman, kòman eksperyans sa ye piske mwen konnen w deja nan emisyon televize men kounye a la son lòt bagay men di nou kòman eksperyans sa ye jiskaprezan. Eksperyans lan li trè byen paske se yon pasyon pou mwen tou. Apa mizik mwen renmen konkou de bote paske m estime ke li ajoute valè a yon fi. Pa sèlman li ba w, pa sèlman paske li ba w posiblite pou w ekspoze bote fizik ou men li ba w posiblite pou ekspoze bote kapasite entèlektyèl ou, li fè w fè de nouvèl rankont ou li. Nou gen de fòmasyon, donk anpil, anpil, anpil bagay ke nou aprann, sa ki fè nou, nou anpil plezi e m ka di w avanti w lan trè enstriktiv, donk anpil, anpil plezi. Ki otè ou vin sipòte jodi a? Prensipalman gen anpil otè la ke mwen enterese ak yo, men patikilyèman Dany Laferrière. Nou genyen yon pakèt bèl, pa bliye nou nan kad yon sesyon spesyal toujou Ayiti Trezò de konsè avèk Matin Debat Officiel, ti randevou nou avèk yon pakèt mis n ap eseye fè yo prezante yo rapidman. Se. Non pam se Asie Ledoux mwen kontan poum la avèk nou jodia se yon bèl bèl eksperyans nou rankontre anpil moun em vrèman kontan e premye fwa mwen la mwen mwen vrèman amizem mèsi. Bonswa tout moun mwen se Witney Guissandy Massillon em kontan la se premyè eksperyans mwen nan Live en Folie. Bonswa tout moun non pam se Laurie Rafaela Celestin youn nan finalis Miss Haïti yo jan nou wèl la. M kontan jodi a pou m la avèk nou menm jan m la chak ane e ane sa ankò se avèk anpil plezi. Bonswa tout moun, non pam se Darline Remarais, mwen se finalis a Miss Haiti, mwen soti nan Sid, mwen vrèman trè kontan poum patisipe nan edisyon liv an foli sa a, kote ke nou wè tout liv yo an foli, donk m panse ke m pap soti la san m pa achte yon liv, donk m espere nou fè de menm. Map poze yon kesyon m panse tout ap reponn men medam Kisa nou fè pou nou bèl konsa ki sekrè. Bon dabò se gras Bondye dabò se gras Bondye e tout sa nap fè chak jou pou amelyore nou. Nou kwè e sèlman gras Bondye ki fè nou bèl konsa? Ah wi fòk nou kwè nan tèt nou tou nou tout bèl e nap Bonswa, non pa m se Edène Berandoive, mwen gen 22 zan, se premye eksperyans mwen nan Liv an Foli e mwen vrèman kontan paske nou pa sèlman vini la pou nou amize nou, nou aprann, se yon bagay ki ta merite plis pwomosyon paske sa k ap ede jèn yo tou sa, donk mwen vrèman kontan e m espere la lòt ane. Nou prèske fè m di pa gen Liv an Foli la, se la Beauté en Folie. Men di nou kòman eksperyans sa ye paske m konnen Miss en Haïti vle di yon pakèt bagay. Men travay sa a, kòman nou menm antan ke Miss, nou panse nou pral retransmèt li a lòt jèn fanm ayisyèn? M panse se wi, kòm ou di se yon trè bèl eksperyans, nou aprann anpil chak jou e ke sa ki anndan nou ki te rete kache, nou aprann eksteryorize, eksteryorize yo, nou pran yon pakèt bon enfòmasyon. Nou panse ke n ap batay pou nou genyen e ke nou kapab yon limyè pou nou gide yon pakèt moun ki bezwen sa tou. E kòmsi m tande ou di m nan zòrèy ke se ou k ap miss men sou kisa sou kisa ou baze pou w di yon tèl bagay? Mwen, mwen konnen m ap miss paske mwen konnen m gen konfyans nan tèt mwen e m ap ankouraje tout jèn medam kòm ou te poze kesyon an avan. Tout jèn medam ki vle lanse yo vini son bèl eksperyans wap aprann anpil bagay kap itil ou nan laviw demen. Kòm se ou menm kap miss di nou ki premye bagay wap fè lè w fin miss. Oh men kanmèm ok antanke yon future miss mwen gen anpil pwojè men m paka di ki premye bagay map fè men youn nan bagay ki prensipal se ke m ta vle yon modèl se pou sa m vini m ta vle yon modèl pou m enspire lòt jèn pou yo kwè nan tèt yo pou yo kwè nan avni Ayiti paske nou menm jenès lan se nou menm ki pou bay Ayiti yon lòt figi. Donk m pa ka di w m pa kandida a la prezidanz, m pa ka di w ki premye pwojè m men tout sa ki baz lan se ede lòt jèn yo pou yo kwè nan tèt yo jan m di w la. Laure Miss ki diskou wap bay? Premye diskou ke map genyen anvè jèn jenès la an patikilye se fè yo konnen kòmsi. Lè w vle on bagay, kòmsi se goumen pou li. Lè w vle on bagay se goumen pou li. E rèv ou yo kòmsi se pa lòt, pa gen lòt moun kòmsi ki pral vrèman ede w. Se ou menm kòmsi ki pou mete w afon pou reyalize rèv ou. Se kwè nan nan tèt ou, se rete kòmsi moun ke w ye an. Kòmsi paske chak moun yo inik. Chak moun kòmsi se yon moun, se yon bagay, gen yon bagay espesyal ke yo ka bay. Donk se rete moun ke w ye a epi bay meyè de ou menm. Merci anpil. Gen mis kap chache la. Gen mis, oh m pa kwè. Alò nou patisipe nan 25 èm edisyon sa Se yon bèl moman pou nou alò nou vrèman kontan nou rankontre de nouvèl otè sitou gen yon dam ke nou sot wè ki ekri m sot achte liv li alò m vrèman kontan pou m patisipe e pou yo kontinye avèk menm travay la. Ou vin sipòte ki otè? Bon e Dany Laferrière paske lèm te piti m te konn li liv li anpil men se premyè fwa m vin an liv an foli paske m se moun okap m pa vrèman konn vin pòtoprens se m trè trè kontan pou eksperyans lan map enjoy mwen la m byen amize m m prè pou m sipòte otè ayisyen. Kòm Dany Laferrière se yon imòtèl se sur ke si w gen tit misyon w ap yon imòtèl tou. Pardon? Bon, m espere sa. M espere. Bon, sa k plis enpòtan pou mwen se pou non sèlman pou m ganye kò w nan, pou m ganye kè tout Ayisyen, pou m fè yo fyè, pou m reprezante yo toupatou. Sètèman m wè w trè bèl. Ki lòt kalite on Miss ta sipoze genyen? Absolument, tu dois être intellectuelle, tu dois savoir gérer les situations. tu dois avoir une beauté intérieure et extérieure. C'est-à-dire à présent, tu gères la situation Je pense oui. et comment on peut voir la beauté intérieure puisqu'on n'a pas de lunettes rayon X Ma beauté intérieure, bon, j'ai un grand cœur. Je traite toujours les gens avec du respect, même si que tu peux rien faire pour moi. Et euh, j'aime bien donner. Oui, c'est ma qualité spéciale. Elle a un grand cœur, mais elle n'est pas cardiaque, attention. Lugo lor de wazel, mhm. di nou e Kisa w panse yon mis vle di pou nou menm an Ayiti? Yon mis se yon moun ki gen konfyans, yon moun ki pwoteje pou peyi yo, pou lè moun wè nou, yo wè yon mis ki trè reprezante mis Ayiti. Mèsi anpil, m espere m touche mo a chak moun nan mis yo. Sètèman n ap pran yon mo nan men Sabine ki se, wi, wi, wi, mezanmi, ki se yon moun ki gen anpil eksperyans. Di nou kòman w santi travay sa a avèk mis sa yo? Bon, mwen vrèman fyè pou mwen travay avèk medam yo, paske kòm tout moun ka wè l, m pa t la lè yo t ap pale, yo kapab wè ke se de jèn fi ki vrèman konsekant, ki edike e ki kapab yo chak yon modèl pou jèn ayisyen yo. Se sa ke nou menm nou ap chèche nan Miss Haïti. Se vre nou bezwen plizyè reprezantant pou nivo entènasyonal la, men avan tou, Pèp Ayisyen an konsène nou, jenès Ayisyen an konsène nou, se sa k fè nou mete tout jèn fi devan yo de diferant orizon e yo wè ke nenpòt kote yo soti k nan peyi a oubyen aletranje, yo kapab tou yo menm mete men yo menm tou yo kapab yon modèl pou lòt jèn parèy yo. Merci Sabine, pa bliye ou te sou Matin Débat Officiel, Haïti Trésor, Ti Rendez-vous et bien sur Radio Télévision Éclair.